Misye bay gaz, li bay gaz lakrimojèn nan, se polisye sa wap gade a, li bay gaz lakrimojèn nan, li flitel sou nou. La, misye menm fè konnen lap tire sou nou. Avokabilye! Bann kriminèl! Li pwente sou nou. Li pwente. Kapab di sa. E yo vin arete yon militan ki rele Jean Gardy sou Chandmas la. Kounye a pandan ke m wè arestasyon an, mwen menm m ap filme sèn nan. Pandan m ap filme sèn nan, gen yon polisye ki tire nan kamera k lan menm nan. Men ni. Men ni wi mezanmi. Yo t ale ansanm avèk kamera. Yo lage l yon atè. Atè. Koulya la genyen yon sitwayen kap pase li jwenn ni atè a li vin avèl sou chandmas la pandan li vin avèl sou chandmas la ou lèl tande enfòmasyon an sou radyo epi li pase sou chandmas la li vin di konsa men kamera li jwenn atè pandan nèg yo pwale men ni mezanmi lapolis kamera pam wi. pandan map travay ui mezanmi men bal la on kamera lan menm men ni ui jodia mwen di gran dye de linivè a mèsi mwen di espri yo mèsi paske m pa konn joure gran moun m pa konn bat pitit moun m pa konn fè kadejak m pa kriminèl wi mwen son animatè vodou espri yo kenbe m e m te kretyen dan le tan Bondye kenbem paskem pa konn fè mal Bondye kontinye kenbem Jodi a mezanmi Koman w kap konprann on jounalis tankoum ap fè travay mwen Depi an 2006 m sou tèren an Depi 2006 m sou tèren an Map travay Map filme an plennè Pou yon La pou yon polisye Tire direkteman. nan kamera k lan menm nan. Kamera moute l disparèt lan menm wi. N ap chèche kamera nou pa wè l non. E se yon militan ki di li wè polisye pran l l al avè l. Kounye a lè yo rive pi devan yo lage l. Yon sitwayen wè li. Mezanmi pou yon kamera lan menm konsa. Map filme pou yon bal gran kalib mezanmi men ni men ni kraze kamyon an. Kètil? Jamè mwen menm pa janm fè sa non. M pa janm nan altèkasyon avèk pyès polisye non mwen menm. Lè yon polisye lè map travay polisye yon polisye ta di m konsa. Pa kanpe la m vire. Pa fè sa m vire. M pa janm nan altèkasyon avèk polisye non. Polisye a vize m dirèkteman nan kamera a wi men ni. Nan kamera a. Li disparèt kamera lan men m wi. Mwen kontinye di Bondye mèsi. Mwen kontinye di espri yo mèsi. Mwen gen 7 timoun. Jodi a m t ap disparèt kite timoun sa yo. E, lè m di w m t ap disparèt la, pa bliye, nou menm, jounalis medya an liy, nou genyen 4 jounalis ki tonbe deja. Nou gen Amady, nou genyen Wilgens, nou genyen Fransen, nou genyen Tayson. Jodi a, Se mwen menm ki ta pral fè senkyèm nan. Nou gen yon ki tonbe Delma 42 jodi a. Jodi a, yo tire sou Robinson Alphonse, Magik 9. Pa bliye, gen yon jounalis Okay, yo jwenn nan twou dlo, yo arete l. Yo mete l tèt anba, yo lage l nan twou dlo nan pò. Ebyen. Mwen menm jodi a, devan je tout le mond, devan je tout le mond, polisye a tap tire m. Li tap tire m. Si m pran bal sa mezanmi, eske m tap sove? Kamera ki yon fè. Men ni wi. Men ni. Kamera kon fè. Men sa. E pa pou kont mwen nan mitan tout moun yo la. Se nan mitan tout moun yo la yo ta. Te gen lòt jounalis la. Te gen lòt jounalis la men se mwen ki te parèt an premye. E mwen ki t ap kòmanse tire, e mwen ki t ap kòmanse filme sèn nan an premye pozisyon. Kon sa vle di, mwen m pa wè si polisye ap vize m, ap vize, ap vize m konsa. La, mwen m, mwen m ap mande pou ki sa. Si polisye yo te di m, non, pa filme sèn nan, m t ap bay vag. Paske lavi miyo pase byen. Hein? Men ni, nèg yo, nèg yo elimine kamera a. Èske w wè ka, kay 4 memwa ladan l oubyen 4 memwa nan kamera a? Wi, kame, e, 4 memwa ladan l. yo pa konn, yo gen, yo li la dan pase, yo pa konn kòman pou yo ouvè l pase li menm kat memwa kache, wè, kat memwa kache, yo pa konn kòman pou yo ouvè l, kat memwa kache, men kamera pa ka fonksyon ankò, wè, tout pyès li, men kote bal la tonbe mezanmi, eeeeh, sa pa jwèt non, e, se pa atè non kamera tonbe, men men tou bal la, men tou bal la. Hein? Sa vle di ki mesaj ou menm ou ka voye avèk polisye sa yo? Enben mesaj. Ki toujou gon entèvansyon movèz atravè jounalis yo. Mesaj, mesaj map voye jodi a. Map di polisye yo. Lè yo wèm lan la rue. Yo pa bezwen make figim pou yo, pou yo, pou yo touyem. Pase m pa gen anyen avèk yo. M pa konn denonse yo, m pa konn anyen. Èske w konprann? M pa pral mande jistis pou kamera, m pa pral mande jistis pou lavi m, pou lavi m ki menase jodi a. Prezidan mouri, li pa jwenn jistis. Jij mouri, li pa jwenn jistis. Militan tonbe, pè tonbe, tout moun mouri lan peyi. Plizyè jounalis mouri. Neyemi! Mouri. Yo pa jwenn jistis. Mwen pa pral mande jistis. On sèl bagay. Map kontinye. Di gran Dye. De linivè a. Mèsi. Map kontinye. Di espri yo. Mèsi. Paske. Jounen ma di. 25 oktob sa. Madanm pitit. Ta pral pran nouvel sa. Mon fwe. Kite 7 ti moun nan la vi sa. Plis madanm fe 8. E se mwen menm ki tet fanmi an. Hey. Raple nou nou e nan ki medya wap travay. Joseph Michaud mwen menm se kameraman televizyon nasyonal. Men. Mwen gen medya ki rele radyo tele makandal an liy se pou li menm m travay pou tout semèn sa evedman bwa kale ap dewoule èske w konprann se pou radyo tele makandal an liy mwen te la jodi a mwen di bondye mèsi mwen di espou yo mèsi e m pap janm sispann di ayibobo ayibobo non pa m se joseph michaud m di bondye mèsi lavi m sove lavi m sove. Mèsi, mèsi tout espri yo. Mèsi.